Kòd la ap vin pi sere chak jou nan kou asasen kriminèl ki te touye prezidan Jovenel Moïse. Frè se sè byen eme, gen anpil yo gen tan arete mete nan prizon. Moun sa yo ki gen avoka ki pale ansanm avèk avoka yo di men sak te pase. Ebyen, genyen jij nan Miami ki se Jose Martinez ki mande ansanm avèk avoka enkilpe yo fè kwa sou bouch yo lè ke moun ki nan prizon kliyan yo a fin avwe yo yon bagay nan kad asasina a puiske yo ap resevwa gwo menas. Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Lapolis arive mete anba kòd yon Ayisyen. nan peyi Lèzetazini Damerik ki rele Nelson Odigé alyas Ti Gonayiv. Misye fè kadejak sou 4 fanm soti janvye pou rive fevriye. Men gason, ou gen lanp limen dèyè w? Ato, ki sa k fè w pa t ka fil pou 4 fi pito? Nou pral prezante w misye, ou mèt rale chèz ou. Peyi Lafrans, frèzesè byenneme, leve men dwat li anlè. pwomèt l ap ede lapolis men li soutni tou yon fòs etranje pou vin mete sekirite andedan peyi Dayiti. Rale chèz ou chita konfòtableman an, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou, mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa a ki se te Que fait le jardinier quand il ment? Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan il raconte des salades ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen fò leve wòb mwen ayayay pou wè bote m fò leve wòb mwen pou wè bote m pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la kounya sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Medam matmwazèl e mesye jan kem te anonsew bagay la vin pi konplike toujou pou asasen ki mete ansanm yo touye prezidan Jovenel Moise ebyen anpil sispèk yo arete deja nan asasina prezidan an ap sibi anpil anpil menas pou yo rete an silans Sinon, move bagay kapab rive fanmi yo. Èske ou konprann, frè e sè byeneme? Pandan ke yo nan prizon, yo te pran yo, yo peye yo, pou ke yo t al akonpli yon misyon pou yo, paske jiska prezan, moun yo arete yo, yo menm te kapab di se ti pwason sou kote. E ti pwason sou kote freze se byen eme. Men e ki gro pwason ki te met tet yo ansanm. Yo manje prezidan jounen jodi a prezidan koke an kwa nan goje yo. Ti pwason sa yo yo kenbe. Ti pwason sa yo wè sa mdou la ki koupi yon kote ki di ket nou pa karete la fann jwenn dlo fann alez. Se pa nou son misyon te voye nan lakonpli. Ti pwason sa yo yo menm yo ap pale. Ebyen, ki sa k pase? Pa bliye ti pwason sa yo, yo gen fanmi. Ebyen kounye a la, tèt pansan asasina, nèg ki finanse pou touye prezidan, kòmanse ap fè moun sa yo gwo menas. Di yo, hey, atansyon, si w pale l pa p bon pou mwen menm ansanm avè w. Si w pale l pap bon pou bèl pitit fi w la. Si w pale l pap bon pou pitit gason w. Si w pale l pap bon pou madanm ou. Ebyen, moun sa yo ki nan prizon pèp ayisyen, fanmi yo ap resevwa gwo menas. Yo di yo si yo pale malè ka rive fanmi. Menm jan nou fè konplo nou ba w lajan epi nou manje prezidan, veye pou n pa manje fanmi w menm jan tou. Pase kote w ye a, li kapab difisil pou nou antre, pou n al mete fen nan lavi w. Men, fanmi ou ki deyò a, konplo pi rèd pase wanga. Lajan kase wòch. Pa bliye, nou ka peye nenpòt ti vakabon epi al mete sik sou bonbon fanmi w. Ebyen, frè se sè byeneme, moun sa yo ap bay presyon pou di, gade silans nou, fèmen bouch nou. Son lajan yo te ba nou pou nou tal fon bagay men yo kenbe nou pa pale. Ebyen, kom rezilta ki sa ki pral pase? Gen jij nan Miami ki se Jose Martinez ki bay lod ansanm avek avoka kap defann moun sa yo ki deja nan prizon pep ayisyen, non yo site nan touye prezidan an, li di yo atansyon, moun sa yo nap defann nan, pa pataje okenn enfòmasyon ak fanmi sispèk yo arete yo. Pase se nan ti pawòl monte, ti pawòl desann ki fè ke lòt ki sispèk nan touye prezidan an ka menase. Si ke kliyan w nan fin di w yon bagay, ebyen, kenbe dosye w la lè w rive devan tribinal la, w a plede. Men zafè leve al rakonte fanmi, di men ki sak pase, men kòman bagay la te ye, epi talè w tande menas. Fèmen bouch nou lè ke yo fin di nou yon bagay. Pa al rakonte okenn fanmi, ni al rakonte tou okenn zanmi, sitou zanmi k ap viv aletranje. Donk, medam, matmwazèl e mesye, ou kapab konprann, chak jou k ap pase, kòd la ap vin pi sere nan kou asasen kriminèl ki touye Prezidan Jovenel Moïse. Men, gon bagay pou konprann, konplo pou touye Prezidan, se pa t yon ti konplo ki te piti. Se pa t, men sa f, e nèg yo pran pasyans, yo pran tan yo, pèp Ayisyen, Paske prezidan an sibi plizyè atak. Yo pa rive pran l. Men, dènye kou pou touye koukou a, yo di w, ebyen, san dedan chanm lakay li menm nou pral pran misye. E pou yo te fè sa, se pa just pote yo te pote boure, pèp ayisyen. Son bagay ki te byen, byen, byen planifye. Paske, si se sèlman prezidan k mouri, ansanm avèk madanm ni ki viktim, se pa t yon ti konplo ki piti. Nou kapab di 90 pousan nan sekirite prezidan te konnen sa k ta pral pase a. Yo konplis. Paske, se tris, se grav, pou kantite moun k ap sekirize yon prezidan, avè di pa gen yon kout bal ki tire. Pa gon moun ki blese. Sèl prezidan se kòmsi moun nan mache ta ta ta ta epi yo antre nan de yo to to to to to to to to to epi yo to to to to to to to pou Martine epi yo fini. Epi yo soti. Epi yo mare nou mete kouche tankou pake sadin. Ha? Se sa mesye? A la traka pou lave kay te. E frèzè sè byeneme pou mesye yo atenn objektif yo. Lè w wè yo t ap di w gang yo rejwenn nou pou batay kont Jovenel Moïse, jounen jodi a w wè y ap mande entèvansyon pou gang sa yo, m pa bezwen di w kòman politisyen ansanm avèk nèg nan sektè prive odasye nan peyi Dayiti, jan yo fò nan destabilize peyi. Paske ou wè ki alyans, ki zanmitay ki te genyen ant Vitelòm ansanm avèk mesyedam politik yo. Paske. Si Vitelhomme kapab akonpanye John Joel Joseph, akonpanye Badio pèp ayisyen, gwo entelektyèl dan le peyi ti konpran, hein, ki tap travay nan liy la jistis, hum, eske w konprann? Lakonpanye mesye sa yo pou ale al lwe machin. pou asasen yo kapab debake kay prezidan an. Ou wè se pa t yon ti konplo ki piti. E se pa pou san rezon medam matmwazèl e mesye, mesye yo pandan dènye moman an yo kreye gwoup gang sa a nan Taba a. Yo mete gwoup gang sa a pi ba m te kapab di kay prezidan. Depi gen 5 katouch k ap tire nan baz Vitelòm, men prezidan pa ka pa tande. E sa ki tris, sa m pa ka konprann jiskaprezan, gade ki kote anbasad amerikèn ye, gade ki kote baz Vitelòm ye, kòman fè pou anbasad amerikèn nan yon blòk, epi gon gwoup gang ki tou pre a, m te kapab di si se vwazen yo. E raple w frè se sè byeneme, youn nan responsab si ti yo te desann, vini nan peyi Dayiti ala rèy asasina li te pase nan anbasad amerikèn pou di gen misyon nan peyi Dayiti. Eske ti konpran? Donk jounen jodi a, lè w gade anbasad amerikèn, lè w gade pozisyon responsab BINUH nan peyi Dayiti, eske se lave men yo lave men yo nan dosye a tankou Pilat? Oubyen eske yo konplis nan sak pase a? Se kesyon kap poze. Paske jiska prezan ou kapab wè gon jan yo ap rale kò yo, yo ap di w ensekirite, ensekirite, yo ap di w wi peyi dif, peyi a vin tèt anba, bagay yo konplike men tout moun pè pale de dosye asasina prezidan. Se yo tout ki te met ansanm ki manje prezidan. Se te yon sèl opozisyon ki te genyen. Tout tap frape. E raple ou, te genyen, e ansyen senatè John Joel Joseph, te genyen Chilè Louidor li menm ki te deklare, depi se mouvman kap fèt, ki gen objektif, pou ke Jovenel Moïse kite tèt peyi a, li menm l ap patisipe a san pou san. Kit se te mouvman touye moun, kit se te mouvman rache moun, kit se te mouvman kidnape moun, kit se te mouvman ebyen fè kanaj sou moun, depi se mouvman k ap fèt avèk objektif, pou destabilize peyi a pou pouse do Jovenel Moïse ebyen li menm de men anlè lap patisipe se nèg pikliz la ebyen lap mache mete pikliz sou bòl fritay la frè zesè byeneme jounen jodi a tout gwo save sa yo la tout entelektyèl yo la tout mèt kawo yo la. Tout moun ki tap destabilize yo la, tout gwo boujwa yo la, e pou gade se nan eta sa peyi a ye. E prezidan Jovenel Moïse te di l, nou toujou ap fè konplo pou n detui, nou toujou ap fè konplo pou n destabilize, nou toujou ap fè konplo pou n kraze. Nou toujou ap fè konplo pou n rann lapolis fèb, pou nou rann yon gouvèneman fèb, men jounen jodi a pèp ayisyen nou rive nan yon kafou pou n fè yon konplo pou n konstwi peyi a. Men malerezman sanble sa pa nan adn nou. Pati konstwi a li pa fè pati de kwomozon nou yo pèp ayisyen. Eske w konprann? Donk depi lè Jovenel Moïse fin asasine, Ou pa tande pale de dosye wout ankò. Ou pa tande pale de dosye kouran 24 sou 24 ankò. Kiyès ki ta bay manti silvouplè? Banm yon ti limyè pèp ayisyen. Ou pa tande pale de sant Jemoplas ankò. Ou pa tande pale de kredi a tè plat ankò. Kiyès ou ye pou ta rantre nan bnc pou al prete lajan pou fè biznis ak denesans Desalin yo tap mande w? Kiyès ou ye pou parèt nan lona pou ap prete konbyen milyon de goud avèk pye blanch ou an? Cheve ou boukle? Kiyès ou ye? Palemantè ou ye? Adje lavi sa o! Kiyès ou ye pou ta kanpe pou di konsa ebyen ou pral monte yon biznis? Non, se sekirite pou fè devan biznis. Son bout fizi 12 pou kanpe, pou kenbe devan makèt. Men nou menm ti nèg tèt grenn, nou pa gen dwa gen makèt andedan peyi a. Ebyen frè se sè byen eme, lè nèg yo te pran Jovenel Moïse, yo te dil, antanke ti nèg tèt grenn, nou wò gen kapasite, yo panse se tout nèg nan mòn ki pa edike. Yo pran nou tout pou enbesil pou gwo zòtèy. Ebyen sa ki pase, pran l, vin ansanm avè l, fè kanpay, epi li arive prezidan. Rive l arive prezidan, nèg yo pral etone, yo pral di men, sa k ap pase piti sa a? Ki spirit ki rantre sou li? Apa misye pa t on ti gason ki piti? E ou kapab wè pèp ayisyen, si tout klas nan sosyete a kapab met ansanm pou manje yon prezidan, Jovenel Moïse pa t yon ti gason ki piti. Se zo pye l ki te fen. Se tèt li ki te zo, jan ke nou t ap di l. Men, sa ki te andedan tèt li, te pi plis. Sa ki te andedan tèt li te kapab konbat pandan plis pase 4 lane nèg ki fè plis pase 50 an ap detui peyi Dayiti. Nèg ki fè plis pase 50 an ap souse, ap vòlè, ap siyen vye kontra malatchong. Sa k t anndan tèt li te pi fò pase mesye sa yo. Sèl li menm kanpe, li batay ansanm avèk yon koulèv ki gen plis pase sèt tèt. Frè e sè byeneme, se pa t yon ti koze piti, se pa ti sakrifis piti. Ebyen, gon ti pwovèb kreyòl ki di, Piti m piti, men m pa piti mi. Ou ka wè m la a, se pi piti m ki sou tè, men pi fò m anba tè deja. Pa panse w ka monte mal sou mwen. Nèg yo wè Jovenel Moise, ebyen, yo di a nou pral bon sou sa. Nou pral fè l tounen jeran lakay nou. Nou pral vire l tankou maryonèt. Jovenel di, e, e, e, e, atansyon. Kote m te ye a m pa t voye nou, m pa t di nou vin chèche m. Depi lè m fèt m granmoun tèt mwen. Se pa nou menm k ap vin montre m lajan, m te deja konn lajan deja. Sa yo pa etone m. E kote m soti a, depi lè m ap leve, mwen wè kòman n ap sakaje peyi a. Mwen wè kòman kòm si n ap detui. Mwen wè kòman nou jete peyizan, moun sa yo nou pa bezwen yo. Ebyen mwen menm ki soti la, se pou m batay. Piske m wè, m leve, m wè kòman manman m konn ap monte tèt kamyon pou ke l ap soti. nan mòn pou l desann Pòtoprens. Mwen menm mwen konn moute tèt kamyon, mwen wè mizè papa m pase pou l fè yon ti jaden. Ebyen si ke mwen menm mwen arive nan pozisyon sa, moun sa yo ki an pwovens, moun sa yo yo bliye depi apre asasina Desalin, ebyen moun sa yo yo menm fòk yo goute nan bèchon jwaye a tou. Moun sa yo fòk yo goute nan gato peyi dayiti. Moun sa yo, ebyen fòk yo jwenn yon bagay. Fòk yo benefisye wout, fòk ke apre plis pase 200 zan lendepandans, fòk ke peyizan kapab gen aksè ansanm avèk dlo pou l wouze pou l fè jaden. Se pa sèlman chita pou l ap lapriyè tann lapli tonbe. Men fòk ke gen de santral elektrik ki fèt nan plizyè zòn ki kapab pèmèt nou jwenn dlo. pou ke peyizan an kapab wouze. Fòk gen plizyè ponp ki enstale nan divès zòn pou ke peyizan an kapab jwenn dlo. Fòk kanal irigasyon konstwi pou ke nou kapab jwenn dlo pou ke jaden yo kapab wouze. Ebyen, lè oligak nan Pòtoprens, sèvèl fatra tande, yo ap gade sa k ap fèt, yo di non, non, non, si n kite ti konpè sa avanse, ap vin gen ase manje nan peyi a. Kantite diri n te konn ap enpòte, nou pap kapab enpòte l ankò. Ebyen pou n bloke l, an n met on gang kanpe nan Latibonit. Pou n bloke l, an n met on gang kanpe nan Kanaran. Pou bloke pwojè nan Sid, an n mete Matisan tèt anba. Se sa yo te fè. Pou bloke machandiz k ap soti an Repiblik Dominikèn pou kapab fè wout, an n mete 400 mawozo. Se konsa wi yo fè l, pèp Ayisyen. Yo bloke, yo bloke, yo bloke, yo bloke. Malgre kantite barikad yo mete, se pa sèlman barikad koupe wout, se pa sèlman barikad mete wòch nan wout pèp ayisyen. Men barikad envizib yo pi rèd. Barikad kout bal kap mare moun pa ka travèse yo pi rèd. Si se sèlman wòch la yo te mete, yo te ka tchoule l ou fon ti pase ou machapye. Men, lè ke pou yo te met bay zam nan, yo monte mi an. Lè yo fin monte mi an, epi dèyè mi an, ou menm ki pa gen aksè ou pa ka wè, yo pase yo vide zam nan. E lè mi sa fin tonbe, kounye a la se pase ou k'ap pase, epi w'ap sot tonbe sèvèl ou gaye. Yo gangsterize peyi a frè e sè byeneme. E malgre tou Jovenel di, m'ap kontinye avanse. M ap kontinye frape, m ap kontinye denonse, m ap kontinye koupe kontra malatchong. Nèg yo di e vre. An ou soti nan an pwovens, an ba zong ou tou plen tè, on vye abitan gwo zòtèy ou yo panse ou kab vin mete prensip sou nèg pòtoprens, ki fè plis pase 37 lane ap fè politik, nou tèlman pwisan n kraze lame dayiti, nou voye Divalye ale epi ou menm wap vin pouse kò nou paka manje w? Ebyen frèzesè byeneme, Jovenel Moise avan menm li te mouri, li te di yo, nou ekzile prezidan. Nou asasine prezidan. Nou anprizone prezidan. Li te konn ak kiyès li tap pale. Men prezidan sa a, li son zo pwason, li koke nan gòj nou. E toutotan zo yo pa pete, ha, nan gòj nou pou tout moun wè nou, pa panse nap ka alèz. Pa panse nap kapab jwenn solisyon pou peyi Dayiti. En en. gen twòp san koule e sèt fwasi sa a sa a se dènye gout ki pou ranvèse vaz la rale chèz nou mesye nou mèt kòmanse prepare testaman nou bagay la pap fasil pou nou. Tonton, tonton, tonton, e fo payisyen. M di w non piga w fè sa, w ap fè moun sispèk ou. Tonton m pa jwenn moun ki pou fi l pou li. Li t ap tann mwen ale epi pou ke m gen papye epi pou m pou m fi l pou li. Epi yo pa vle fi l pou mwen. Epi tonton m gen yon kamyonèt pèp ayisyen, men sa l make ladan l. Nouyòk pa syèl, se bèl li bèl, li gen zanmi l ki Nouyòk, frè e sè byeneme, zanmi yo pa ranm tcheke pou li, just ekri sou kamyonèt la, Nouyòk pa syèl, se bèl li bèl, e sa k anba ki touye m nèt, ni Kanada tou. Tonton, fò pa ensi, fò pa ensi Tonton Jan, an, Tonton Jan gon jan pou ye, yo ap di w egri, fò pa konsa. Byen ke sa fè mal, sa fè tris, men fò pa ensi tonton Jan. Nou Yòk pa syèl, se bèl li bèl. Mande m ki kote l t al nan syèl li te wè syèl bèl. Je ne se pa. Se bèl li bèl, ni Kanada tou. Li gen zanmi Kanada. E bèl yo bèl, men yo pa syèl. Enben oke tonton. Nou zi w o syèl, dakò? Pat problèm monchè tonton. Medam matmwazèl e mesye jenn gason sa wap gade la ala nèg jòn papa sal pase sou li kawòt a safran an nèg la sou wèl wa di ooh gade yon ti kawòt gade yon ti diri jòn la ti bonit ooh nèg la mûr ah lougarou wè nèg la mûr pèp ayisyen epoutan gwo kadejakè wi. Gwo kadejakè devan letènèl. Ebyen tip sa wap gade la a li rele Nelson Odigé alyas Ti Gonayiv. Misye se yon ayisyen ki fè kadejak sou 4 fanm nan Orlando, Florida ant mwa janvye pou rive mwa fevriye. Pandan yo tap tann bis pou yal regle zafè yo. Jounen jodi a, li twouve l anba men lapolis aprè li twouve l anba men lapolis aprè kèk jou yo te fè yo t ap siveye misye. Li konfese ke li komèt zak la sou medam yo. Non, gason franchman ou te gen balèn limen dèyè w. E si w ok arive nan peyi sila a, se kadejak w al fè sou moun e pa jounen jodi a w ap fè kadejak. Son dènye grenn balèn yo limen dèyè w men sa plis ke balèn ou konn wè ti dèlko 100 kòman mpa sonje non ant 800 oubyen 1000 wat wi men ti dèlko k fè bri errrerererererererererere non son ti dèlko konsa yo balanse dèyè misye. Konprann sa m di w la? S on ti dèlko konsa yo balanse dèyè misye pèp ayisyen, epi sa w tande a, ti bagay la ap fè rentententententententen epi misye menm ap mache. Ou konn ti dèlko sa yo pa vrèman boule gaz, ou ka mete yon galon gaz, bon s on galon yo pran, epi fè prèske tout jounen y ap mache, ebyen s on ti dèlko konsa yo itilize pou misye. Pase franchman, pou kanpe nan peyi sila, w al fè kadejak sou 4 fanm epi w panse yo p ap pran w? Ou panse yo pa pou ou pa ka dou pa gen ti fanmi men sak te pou ou pat ka kenbe kòk ou ou al travay epi ou rantre kat kat ti boubout ou te ka rantre kat ti boubout hein nou tèlman pap regle anyen epi tout jounen kòk nou frèt fò nou jwenn kote pou nou foure l pou li cho sak fè nou kite vakabon frè se sè byeneme map fè ou konnen. Peyi la Frans bò kote pa l fè konnen ebyen l ap sipòte lapolis, nou konnen lapolis toujou bezwen sipò, e lapolis e timoun li pa ka retire daypè sou li jiska prezan, wè yè madan Laali li menm li di w konsa, ti kòb lentènasyonal bay pou lapolis twò piti, a s on ti kaka aran, ebyen kounya la jan sitiyasyon an ye la se pa ede pou y ap ede lapolis, ni tou se pa. Misyon pou yo vin fè fè konprann yo ap mete sekirite e ni tou yo ap fè respekte dwa moun men nan kafou Ayiti rive la a pa gen lechwa se rekonstwi pou rekonstwi le peyi. Ebyen Lafrans li menm bò kote pa l li fè konnen frèzesè byeneme, yap sipòte lapolis, yap ankadre lapolis, lapolis manke ankadreman jiska prezan apre tout anbasad, tout anbasad ap ankadre lapolis, enben lapolis stil toujou manke ankadreman pèp ayisyen. E lapolis ki manke ankadreman an, pandan yo ap ankadre lapolis, pandan yo ap ba li lèt pase lapolis poko ka kanpe byen pou kont li, donk. Nap bezwen yon ti entèvansyon militè tu konpran pou kapab arive elimine anpe gang pou la popo e pou la popo li menm ka metel sou de pye li pou ke li kapab sekirize le peyi. Ala traka pou lave kay tè papa. Kabrit ki gen anpil mèt pèp ayisyen pa gen ni de ni twa bagay k ap rive l, l ap mouri nan poteau. Frères et sœurs bien-aimés, aprè minis jistis la te fin anonse, ebyen, fim kanadyèn ki te gen kontra pou ke yo livre blende pou pnh la, yo gen pou rele yo lajistis, puiske kantite tan yo te bay la, yo pa respekte kontra a. Ebyen frères et sœurs bien aimé sa ki pral pase se ke responsab firm nan li menm ki mete yon nòt deyò pou l di se pa yo menm se pa yo menm men se responsab ayisyen yo ki pa respekte sa yo te di e responsab ayisyen yo sa pa soti bò kote pa yo ala traka pou lave kay tè ou nan peyi sila pandan nou ret chita nap tann Sekirite nap tann lè blende blende pa janm rive kounya yo di w se pa yo menm men se leta ayisyen leta ayisyen di w se pa li se fim nan bon nan sans sa nan kiyès pou nou kwè la bagay la konplike medam matmwazèl se mesye byenvini nan ayiti la repiblik dè koken genyen estè dasiyis ki fè tèt li pase kòm yon anplwaye gouvènman kanada a anbasad kanada nan peyi dayiti denonse l dam sila pèp ayisyen Ou konn sa l fè? Se fè moun konprann li kapab fè w ale o Kanada. Li kapab fè w jwenn viza epi lè w rive w ap tou jwenn travay eksetera. Konbyen kòb li pran nan men w? Li pran 8.000 dola ameriken. Anpil moun mwen konnen te kòmanse ap rasanble ti kòb la pou yo bay manzè pou ke li menm li kapab mete viza pou yo. Ba li l ansanm avèk tout paspò pou l mete viza epi tout papye w, peye tikè w al Kanada. Lè w rive Kanada epi apre yon ti tan ou fin aranje w epi sa w tande a papye travay ou tonbe plop plop plap plap epi w al travay epi tu parles français. Tu konpran? Vwala. Anbasadè Kanada nan peyi Dayiti ki se Sébastien Carrière fè konnen dam sa yo pa konnen l ni an pent ni an penti, manzè son anakèz k ap anake moun, pran lajan moun sou pretèks pou li ap travay pou gouvènman kanadyen an, li kapab fè w jwenn viza, li kapab pèmèt ou vwayaje ale Kanada. Donk, yo denonse manzè. Anpil moun li te gentan pran lajan nan men yo, donk moun sa yo ap soufri pandan dènye moman yo. Bon, se lè Ayisyen nou ye, gon fason apa nou konn fè moun remèt nou lajan. M pa bezwen rantre nan lè detay, men manzè te gentan fè anpil, anpil kou sou divès sitwayen. E mwen menm m di w, mwen konnen yon moun li menm se lajan li t ap sanble pou l pote bay madanm nan. pou ke li kapab ale Canada. Donk, gras swa randu a Dieu, chans pou li, ebyen, nòt sa a vin soti, ebyen, li pa t gen tan bay lajan an, sinon, li t ap pèdi ni sak ni krab. E sa ki grav nan dosye a, pèp ayisyen, lè w kwaze ansanm avèk jan de moun sa yo k ap fè rakèt sa yo, k ap vòlè bagay moun, se lè yo fin pran lajan an epi yo pran kòb la, epi kounya la ou bezwen paspò a ou bezwen fon lòt bras ou bezwen kòmsi gade kòman ou te kapab lage kò ou lòt kote ou pa ka jwenn paspò e ou pa ka jwenn lajan tou e defwa si w jwenn paspò a pa espere wap jwenn lajan èske w konprann si chans pou ou ou jwenn paspò a pa panse wap jwenn lajan e jounen frè e jounen jodi a medam matmwazèl e mesye nou kapab konprann Les Etats Unis fasil men paspò difisil. Bon ann kite sa la poul pa fè zen. Frèz e sè byeneme byevini nan Ayiti peyi spesyal. Hehey m pa konnen si nou konn wè jan de aksyon sa ti pase bale lè yap pase bale lè yon bagay pèdi depi bale a kole ebyen se moun sa ki vòlè bagay la. Atò pou di nou pa ta pase yon ti bale pèp ayisyen pou lajan petro karibe a. Mistik la pa rive la silvouplè moun ki nan mistik yo pa son ti bale site nou depi se oligak ki nan peyi dayiti oligak nan entènasyonal pou nou konnen kiyès ki te finanse asasina ann swiv kòman sa ye. Sa a pi bèl. Banm non moun ou yo frèm. Sudèchna. Sidèchna, si se nan men Sidèchna telefòn nan ye kole pou tout moun wè w. E si l pa nan men Sidèchna tou pase l lib pou tout moun wè. Ayayay. Zil pa nan men Mayko pase lib. Malin si se nan men Malin li ye kwoke pou tout moun wè verite ba nou verite sou tanbou nou pa pa kize moun nou menm bale senpyè senpòl dit mwen la verite Malin sil nan men malin kwoke sil pa nan men malin pase lib. Mèt tèt manje. Manman Malin pran. Ah waww bravo se byen se byen se byen yo jwenn moun ki vòlè telefòn nan pot telefòn nan vini ou talè wap di oo dosye sa yo ou pa kwè depi yo kenbe nou nan vòlè nan mistik yo nou pa kwè ladan. pot telefòn nan vini ok pote telefòn nan vini bon pou di m pa ta jwenn nimewo gangan sa a pou m ta fè l fon pase yon bale pou nou pou sou dosye Jovenel avèk lajan petro karibe moun ki te touye mèt Dorval Antoinette Duclé etc l ap bon wi fòk dcpj gon moun ki konn pase bale wi. Ay gen yon seri de nèg lè yo vini yo ap plede w pa son ti bale w rale ti chèz vèvè traso w pa son ti bale flap flap e pou kenbe moun nan wi. Li pral di w se pa vre li pa kwè ladan manti li konn al kay ougan wi nou lèz ayisyen a a. Antouka frè se sè byen eme jan m toujou renmen di l Ayiti diktature la pèl dè zanti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo k ap rete ki viv ravèk ra ki mou ra kaka. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, e n ap kwaze nan yon lòt videyo. Orevwa, a la pwochèn.